Ranje chita ou madanm, mesye ranmase kanson w. Sa ki pral pase nan vil okay, manman pitit mare senti. Komisè Ronald Richemond dekouvri yon rezo gang kriminèl. ki andedan Okay, ki lye ansanm avèk yon ekip nan Petyonvil, e non sèlman sa tou ki gen lyen ansanm avèk Vilaj de Dye. Komisè a menm gentan sezi yon machin ki sou non yon jounalis ki gen emisyon nan radyo. Motè machin sa trafike e machin sa an 2017 te konn antre andedan Vilaj de Dye lit lit. Ou pral tande deklarasyon komisè a rale chèz ou fon ti tan. Jistis pou prezidan Jovenel Moise jounalis kontinye ap temwanye pèp ayisyen kòman yo te konn fè zewo tounen nèf pou detui prezidan an asasinen karaktè l dyabolize l jiskaske yo al asasine l 7 jiyè 2021 andedan chanm lakay li. Jounen jodi a, jounalis sa k ap plenyen di l regrèt paske li wè sitiyasyon an vin pi konplike toujou. Genyen ansyen prezidan Repiblik Dominikèn, Hipólito pèp ayisyen ki deklare Ayiti se pa yon peyi, men pito se yon jeng. Sou ki baz li fè deklarasyon sa? Ou pral jwenn detay jan ti pwovèb kreyòl la di sa w pa konnen, pi gran pase w. E se sou pawòl sa m ap di w byenvini, pandan m ap envite w rale chèz ou chita fouko zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun, kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map di ou mèsi. Mèsi paske ou fè n konfyans pou nou enfòme ou e mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mèsi paske ou like, mèsi paske ou abone e mèsi paske ou pataje videyo a sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fèk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa ou Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti devinèt ayè. E devinèt sa a, se te imaj sa a w ap gade l, di m konbyen pwason ou wè. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, ebyen gen yon pwason ki nan imaj la. Ann pa ti krik krak pou nouvo kont nou genyen. Pami tout jiraf sa yo, konbyen sèpan ou wè? Pami tout jiraf sa yo, konbyen sèpan ou wè? Moun ki entèlijan, nan mwens ke 45 segond, l ap gentan jwenn rezilta a. Pa ezite, kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Komisè Richemond nan Okay dekouvri yon rezo gang kriminèl ki gen ladan l anpil anpil otorite. Pou jan dosye a ye la pèp ayisyen pral gen kouri nan vil sila. E sa ki grav, Genyen yon machin zo reken, komisè a di l wè malè nan vil la puiske machin sa a li trafike. Machin sa ki trafike pèp ayisyen se sou non Max Angelo yon journalis ki gen emisyon nan radyo nan vil la. Toujou selon deklarasyon komisè a, ebyen jounalis sila lè w wè l tonbe joure pa gen pyès moun ki ka kenbe l e se otorite sèlman l joure. Donk. E, men kounya la a, motè machin trafike sou non misye. Donk, lè otorite yo depoze lapat sou li, ou pral tande, se pèsekisyon politik. E, toujou selon deklarasyon komisè a, zo reken sa a, an 2017, ta konn fè wout andedan Vilaj de Dye. Pou plis detay, ann tande deklarasyon Komisè Richemond nan laprès. Nan kad demantèlman gang k ap vòlè machin sou wout 9, zòn Labòd, ki dirije nou vè Kanperen, dènyèman la, lendi an, gen yon chofè kamyonèt, yo pran machin li, yo ba l bal. E lè n te gen enfòmasyon, nou arete youn nan moun ki te otè zak sa yo, ki se Sainjuste Elice, e jodi a k ap reflechi nan prizon sivil Okay. Suivan pale nou te gen avè l, nou vin gen dèzenfòmasyon gen kèk machin ki nan wonn nan. Sa k fè ke nou mennen ankèt nou e nou al sezi machin sa. Donk machin sa li menm se yon son zo reken dan yon Toyota Land Cruiser de koulè blanch ane 2017 6 silenn. Ki apatyen ki se pwopriyetè l se mak Narcisse Max Angelo ki abite Laboul 12. Suivan sa ke mwen genyen nan kad dasirans lan. Donk, machin sa a, ke pakè a li posede li, li sezi l. Suivan enfòmasyon nou genyen, se yon machin ki gen motè l trafike. Se yon machin, seri motè, seri ki devan dash machin nan pa egziste ditou. E lè n ap gade papye sa yo, asirans sa ou wè la se yon asirans ki deja pa menm pa egziste. Donk nou menm nou fè sa ke pou nou gentan fè, nou gentan transfere l kote pou nou transfere l pou nou ka chache le vrè pwopriyetè de se veyikil. Donk sa ki etone nou nan sa, Maxis, Maxi an, Max Angel ki se Angelo se yon animatè de, se yon jounalis m ta di parèy nou ki la. Yon jounalis parèy nou e yon animatè yon emisyon nan radyo Irondèl ki gen Jude Bonhomme k ap dirije l, ki la sèlman pou joure otorite. Pale otorite mal. Joure moun ak bouch li, di w se vòlè, di w se asasen, di w se tout bagay. Poutan, machin sa a ki se yon Zoeken 2007, 2017, jodi a misye se pwopriyetè l. Yon machin ki trafike. E selon enfòmasyon ke nou genyen, ke nou poko fè, nou poko ka pa fè l twòp konfyans, machin sa a soti nan baz Vilaj de Dye. Ke nou rete pou n al konfime. Donk, lò nèg la gen yon mikwo nan men l wi l ap pale, li di l se jounalis, donk li nan tout lòt tranzaksyon nou konnen k ap fèt anndan peyi an, kounye a la li pran pòz l ap joure otorite, lèske lè yon mal rive l, lè sa pou yo di se otorite a ki fè mal li, alòske nèg la nan tout tranzaksyon sal ki genyen. Tout tranzaksyon sal ki genyen. Donk, erezman pou li. Mal chache l, li gentan sove. Men sof ke map di, kelkeswa kote misye ye a, nou menm nap jwenn li. E nap fè, nap fè, nap fè lyezon avèk dcpj pou ke yo jwenn misye, chache misye pou l vin reponn kesyon lajistis paske se pa sèl machin sa a ki gen nan vil la ke misye trafike. Gen lòt machin toujou. Gen lòt machin toujou, nou gen, nou gen enfòmasyon gen de machin ki kanperen. Gen yon Nissan Patrol ki Kanperen, ke misye sere. Sa k fè m ap di moun Kanperen, si yo konn wè yon misye yon kote, alète lajistis, pou n ka konnen, pou n ka fè debakman pou nou, pou n jwenn machin sa a, pou yo pa fè yo menm, pou yo pa fè de tèt yo konplis de Angel, ki pretann ke li ka joure tout moun, alòske li nan gang. M regrèt sa pou m di sa, paske jounalis nou ye, pwoblèm pa youn se pwoblèm pa tout moun. Ou panse si machin sa a. Donk, lè m te gen enfòmasyon sou machin sa a, mwen konnen, mwen te konn wè, mwen te konn wè yon sitwayen sou machin nan. Mwen rele, yo pot machin nan, mwen rele, mwen rele yo pot machin nan prete m. Yo vin a machin nan e m verifye machin nan. Lè m verifye machin nan, m wè machin nan efektivman machin nan trafike e m posede, m sezi machin nan. Moun ki te vin a machin nan, m te arete l. M arete l. M fè misye kèlke, kèlke, m fè l fè kèk tan nan gadavi. Apre sa, se pa li m bezwen, voye l ale. Pase moun m bezwen yo, m konnen yo. Gen plizyè moun ki enplike. Gen dè zotorite ki enplike nan sa a tou. Paske nan sa a, gen komisè ladan l. Gen jij ladan l. Gon pakèt lòt moun. Gen avoka ladan l. Gon pakèt, gon pakèt moun ladan l. Otorite sa yo nan tout sud oubyen o nivo de lwès? Se yon kò gang ki Pòtoprens, k ap vòlè machin vin vann Pòtoprens, ki vin vann Okay e k ap vòlè machin Okay al vann Pòtoprens. Donk, mwen menm, m ap kontinye travay pou ke nou mete wou, pou nou mete kòd nan bra moun sa yo e pou nou defere yo pa devan gye de dwa. Donk nou menm se travay pa n nan n ap fè. Moun ka chwazi di sa w vle. Men nou menm n ap fè travay pa n nan. Donk machin nan la. Donk li lan baz la la. Nenpòt si n vle n ka al wè l. Donk se yon bèl machin. Machin 2017. E ki pizè. Ke yon zoreken 2017. Se pa an yo fè avè l. Kisa yo fè avè l. Se siman yo pot ladan l. Siman. Pa konprann yon machin ki vann pri sa a. Kiyès sa yo fè avè l. Se siman y ap bote avè l. Siman yap vote avèl. Sa vle di ke ou deja konprann kòman bagay la ye. M poko site non paske se non Angel ki sou ki sou plas ki sou kat machin nan. Lòt moun yo yo yo anonim map mennen ankèt mwen jiskaske mwen jwenn dè ze paske lè se otorite ki nan yon bagay ou pako lagel. Wi sa vle di ou konnen l. M gen enfòmasyon. Sa vle di l nan kad soupson. M gen enfòmasyon an, m gen enfòmasyon an, non li gen enfòmasyon an li rete ke pou m trete enfòmasyon an pou m jwenn paske gen dè otorite onivo lokal. Adyeke n ap travay pou n jwenn li, rezo a. Rezo k ap fè papye, k ap fè papye ki gen ki gen asirans lakay yo, ki gen papye dwann lakay yo, bagay sa yo ladan l pou n jwenn yo. Donk, moun k ap travay anndan yon jiridiksyon, donk yo chache chèche ap met dosye. E pa sèl dosye sa a. Donk, yo di tout moun ki mouri nan jiridiksyon an, se mwen k touye yo. Sa vle di se mwen se mwen menm ki kriminèl la. Se mwen k ap mache touye moun. Se mwen k ap mache vòlò tè. Se mwen k ap fè yon pakèt bagay. Men poutan, nèg la nan gang. Nèg la lan vòlè machin, nèg la yon pakèt bagay. Donk, lè l ap fè l konsa, lè nèg la lan gang, li fè yon dil, dil li mal pase, gang pare li touye l, lè sa a l ap di e mwen k touye l wi. Paske se non l ap site lan radyo. Alòske li lan gang, li lan vòlè machin, li lan yon pakèt bagay, l ap rale zam sou moun, l ap touye moun. Dil mal pase, yo touye l. Nèg sa a m arete yo rele Sen Jis la. Se yon deal ki mal pase. Yon machin ki fin vann nan menm rezo sa. Donk nèg yo desann lakay li, yo pli l a bal. Yo pli misye a bal. Nèg yo pran machin nan, y al avè l Tòbèk, pase baz la se Tòbèk li ye. Pase tout machin ki detounen sou wout Kanperen an, y al Tòbèk, y al vann lwil. Machin lwil y ap vann, tout pwodui yo vann, yo konn kote yo vann Tòbèk. Misye al Tòbèk, san l pa pase lapolis, san l pa al nan Jidepè, l pran machin li, l tounen. M gen enfòmasyon an m debake m arete misye m jwenn machin nan trike machin nan wè m arete misye e misye banm enfòmasyon k mennen m sou 3 nèg sa yo. Gen kabinè denstriksyon deja, jij denstriksyon an tande plizyè moun pou l tande ki te ti ati li menm te site yo deja. Chèf gang nan te site non yo sèt men kounye a se jij la k pral apresye pou l gade èske sa gang nan di a èske se vre li tande plizyè moun li tande l nou gen pou n tann konklizyon voye rapò jij la gen pou l voye rapò a avan nou menm fè konklizyon sou li. E mwen pa vle twòp elabore sou kesyon sa. Sof ke m konnen la jistis ap fè travay li, la polis ap fè travay li. Vwala, medam, matmwazèl, e mesye, ou tap tande deklarasyon komisè Richmon ki nan jiridiksyon Okay ki fè konnen ke l dekouvri yon rezo gang kriminèl kap vòlè machin e lè w tande yo fin pran machin nan, yo gen yon sistèm ki byen plase pou trafike pou di pa machin sa se pou mwen, se mwen ki te dedwane l, donk antouka Nou swete lajistis pou sib chimen li sou dosye sa. Medam, matmwazèl e mesye map fè yo konnen, nan jou pase yo enfòmasyon ki te rive jwenn nou se ke 8 pati politik te mete ansanm yo chèche yon solisyon dirab pou kriz peyi Dayiti. Konsènan sitiyasyon sa, 8 pati politik asosye yo pou pwopoze yon solisyon, pami yo nou kapab site phtk, Pitit Desalin, OPL, UNIR, gren ansanm avèk Mopod. Nan yon kominike ki pibliye 30 janvye 2023 a, 8 pati yo enfòme nasyonal ak entènasyonal la yo adopte aprè plizyè konsètasyon antre yo yon desizyon. E frè e sè byeneme, kisa ki di nan desizyon sa a? Yo prezante senpati yo ansanm avèk fanmi polisye yo yo asasine, pandan yo ap envite leta pran dispozisyon pou viktim yo ansanm avèk fanmi yo jwenn reparasyon ak konsiderasyon. E yo fè konnen, aprè yon konsètasyon ak fòs vif nasyon an, yo deside chèche yon solisyon konsansyèl, dirab kapab redrese sitiyasyon peyi a, retabli lapè, sekirite e pou lavi kapab reprann sou teritwa a. Antite politik sa yo ki pran desizyon sa a, soutni pou di desizyon sa a se sèl wout k ap pèmèt nou abouti ak eleksyon lib nan lide pou n kondi Ayiti sou chimen jistis ansanm avèk pwogrè. E pou jistifye inisyativ sa a, pati politik yo di yo konstate depi 18 mwa yon seri de evènman politik grav k ap sekwe peyi a. Polisye ap tonbe, kidnapin ap ogmante tout kote andedan peyi a. Men, nou stipid twòp. A vle di 18 mwa a, moun ap mouri, kidnapin, men nou bliye si s on prezidan k asasinen, ki lakòz nou tonbe nan tout dosye sa yo? Ala kote moun yo ipokrit papa apre yon asasina. Ha bon! Nou remake yon pakèt evenman epi polisye ap mouri men nou bliye si gon prezidan k asasine sa vle di n ap chèche de konsansis men nou bliye si gon prezidan k asasine fò l jwenn jistis sinon nou p ap janm ka jwenn konsansis la. Ala traka pou lave kay tè. Ebyen frèzesè byeneme strikti politik sa mande ansanm avèk popilasyon pou rete mobilize pandan yo ap kontinye diskite ansanm avèk lòt pati ki vle fè pati de ekip sa kap chèche lapè, sekirite e non sèlman sa tou pou lòd demokratik kapab tounen nan peyi a pou soti peyi a nan sal ye la se sa ki di nan nòt sa ebyen frèzesè byeneme. Fòk mwen di w, lidè pitit Desalin nan ki se Moyiz Janchal vin mete yon lòt nòt deyò aprè nòt sa a, pou bay repons ansanm avèk plizyè moun k ap kritike pati a ki di li siyen ansanm avèk phtk ki pase 10 lane k ap demonte peyi a mètatè. Moyiz fè konnen se pa yon akò politik pati a siyen, Men se pito yon konsta yo fè ansanm. An tou ka Gabo lave kay te. Ti konsta ap fèt, ti nòt ap mete deyò rejwenn mwen pou lapè. Men se kwa listwa? Adje! Tou sa pou yon konsta Moyiz Janchal? Doktè Moyiz Janchal fè nou kite politològ oh my God! Ala traka pou lave kay te nan peyi sa. Kontinye fè konsta nan fè konsta fè konsta pètèt nasyon a tonbe sou Dosye asasina Jovenel koman nou te monte konplo a sa nou panse antouka bon kouraj ti mesye kontinye chèche konsansis epi nou chak ansanm avèk ti gwoup krim nou anba zong nou nou chak ansanm avèk gwoup kriminèl nou anba grif nou nou youn pa chwazi vide sak nan tèt nou vide sak sou kè nou pou peyi a ka soti nan sal ye la. N ap chèche konsansis, nou youn konn lòt, nou youn konnen sa lòt ap regle anba laji a. Jan ti pwovèb kreyòl la di l, Rat konnen, chat konnen, barik mayi a rete la. Medam, madmwazèl, se mesye n ap kite peyi Dayiti, n ap travèse an Repiblik Dominikèn. Genyen ansyen prezidan Repiblik Dominikèn nan, Hipólito Mejia, ki deklare, Ayiti pa yon peyi men pito se yon jeng. Hipolito, prezidan Repiblik Dominikèn de 2000 a 2004, di kriz sosyopolitik aktyèl Ayiti ap konnen an lye ansanm avèk istwa l e bay kèk peyi ki responsab, tankou Lafrans, Lèzetazini e Lekanada. ak Ayisyen yo tou. Ansyen prezidan soulinye tou enpòtans Ayisyen an Repiblik Dominikèn, yo travay anpil nan agrikilti, pou Hipólito pa t ap genyen konstriksyon ni kilti tabak, tomat ansanm avèk bannann an Repiblik Dominikèn san Ayisyen yo. Li lonje dwèt li tou sou Ayisyen yo k ap aji kòm si Ayiti se yon fèm devan eksplwatè yo. Donk ansyen prezidan an konseye lèzayisyen. pou yo pran responsabilite yo. Medam, matmwazèl e mesye, an palan de peyi Dayiti, m ap fè yo konnen, peyi sila plase pami 10 peyi ki pi kòwonpi nan mond lan. Nan yon rapò Kòripsyon nan lemond pou lane 2022 a, òganizasyon non gouvènemantal entènasyonal klase peyi Dayiti an 171 zièm pozisyon pami peyi ki pi kòwonpi. Ayiti pèdi 3 plas pa rapò ansanm avèk 2021, Nan tèt lis la ou jwenn Dànmak a 90 pwen, ou jwenn Nòvèj, Sengapou, Swèd, Swis, Peyiba. Donk frè e sè byeneme de jou an jou peyi Dayiti li menm l ap rantre pi fon. Medam, madmwazèl e mesye byenvini nan Ensolit nou pou jounen jodi a nou konnen dosye pwogram Prezidan Biden nan kontinye ap fè aktyalite. Ebyen nou gen yon sitwayen ki pote konsèy pou moun ki aplike nan pwogram imanitè a, lè ou rive Ozetazini lè ou fin desann avyon ou nan èpòt siman gen kèk kesyon y ap poze w gon fason pou reponn, ann tande temwanyaj sa ansanm avè m. Pou moun ki gen fanmi yo yo rantre nan bagay Joe Biden nan, tande avèk atansyon pou nou pa komèt menm erè fatal sa. Mwen fil pou yon kouzen m, li antre lendi a New York City, m al fè, m al dèyè l nan èpòt, m fè sizèdtan ap tann misye nan èpòt, li poko janm ka sòti. Se maten an la, misye rele m, li di m li Ayiti. M mande misye sa k pase, li di m lè l rive l ap tcheke, li di m li pa ka pale anglè, yo rele yon ofisye ayisyen pou pale avè l. Ofisye a vini byen kalm, O sa k ap fèt la fanmi m? Li di ah tout bagay anfòm wi, kòman ou rele se kiyès ki antre w? Li di l rele, li bay non li, epi l di se kouzen l ki antre l. Epi ofisye a di l konsa oh man sa son bèl bagay man lè fanmi ede lòt e antre yon moun. Li di wi se bèl bagay. Ofisye a poze l yon kesyon, ofisye a di men pou konbyen tan man w ap rete isi? Misye di ah se jan peyi Ayiti mal la pou m ta tounen, ah monchè m p ap tounen. Misye di, ofisye a di, ou sur min se pa pou 2 zan wap antre, ofisye a ap tchwe je l ba li. Misye di, non monchè, jan peyi Ayiti ye la m pap tounen. Li admèt a ofisye a ke l ap komèt yon zak ilegal. Ofisye a di, enben monchè men, si w pap tounen, si w pap tounen paske yo mal an Ayiti, file asylum. Misye di, sa t asylum nan? Oh, pou lè gen ensekirite nan peyi w, ou ka file asylum. Misye di, a m pap file asylum, bon m deja la deja. ofisye a pa ka fè anyen pou misye ankò ofisye a yo oblije voye l tounen pa bliye se pou 2 zan bagay la ye ou pa ka di ou pap tounen nan peyi w misye rele m maten an la se rèl m pete se nan djep m soti la m pa ka sispann kriye tèlman kè m fè m mal pou misye. Yo voye l tounen, li admèt ke l ap komèt yon zak ilegal. Humm antouka mezanmi konsèy pa lalwa men li trè trè enpòtan pou nou konn sa tank ayisyen renmen familyarize ou rive yon kote son ofisye menm si l pale kreyòl reponn a kesyon yo poze w la w gentan wi ayiti ensekirite patati patata. E nou konn fè yo kenbe nou dèfwa wi. Yo poze w yon kesyon ou reponn. Pou konbyen tan w ap vini mesye? Ebyen pwogram nan la pou dezan. Dezan wi. Bon si w pa ka di dezan di vennkat mwa. Epi tou di sou venntwazyèm mwa a kenz jou malèt ou gentan ranje pou debake lakay. Donk si tout fwa. Menm lespri a manifeste nan tèt gouvèneman Biden nan li pouse nou pou pi devan merci beaucoup men nou la pou 2 zan antouka pèp ayisyen aranje nou frèz e sè byen eme fòk mwen diw vòlè ponpe prezidan Jovenel Moïse paka pa jwenn jistis se sak fè pa bor isit lè nou diw ayiti sè la repiblik dè koken sèl vòlè kap rete se pa blag. Ann tande temwanyaj yon sitwayen nan laprès. Bagay yo konplike. Mwen di mwen sonje m te konn monte tèt kay m te konn ki itilize tout strat ok pou ke m jete Jovenel m di m te konn ap bay manti m vin sonje m t al rankontre mèt André Michel nan yon se t yon manifestasyon lè sa se t yon manifestasyon k t ap soti devan Senjanbosko Men lè sa a lè m rive m pa jwenn Andre Michel e se te kèk grenn moun ki te rele m. Se lè m vini de twa moun vini. Medam m ap bay flach paske se te yon koutim pou jete Jovenel Moïse. M vin de milye de moun. M konsi di ke m te bay yon manti men manti m te bay la men jodi a men kòman peyi a li menm li ap viv. Koutim pou jete Jovenel Moïse. Jodi a pa gen koutim pou jete Ariel Henry. Gon seri de moun nan peyi dayiti pe pa isi. Ou e moun sa yo? Gon bon maten nap tande yo leve yo foun kouto anba goje. Don, tout travay nou tap fe a se grate nou tap grate bounda kwi a jiska se ke nou pese l. Ebyen koun ya men l pese nan men nou. Non selman nou pa ka repare l. lap ban nou pwoblèm, nap pete kouri nou pa konn ki sen pou nou rele. Ann kontinye tande. Yo m pa di X m pa di Z, m pa di ke entèl te konn bay zam, m pa di entèl se li k fòme gwoup gang, m pa di entèl se li k koz peyi a konsa. Epi m di on jèn kap geye pou w antre pou al pou w vin oryante w kòm jounalis, pa al travay nan medya ki gen patwon medya a li nan politik oubyen li nan pati politik. An! Sa pa fè sans! Sa pa fè sans! Sa pa gen oken sans pase se ou k te vle! Kòman fè pou m jounalis, m ap travay nan yon radyo epi kounye a la pou m chwazi ap bay manti pou mèt radyo a? Ke mèt radyo a vin chita l bay manti l? Men e pa mwen k ap pran responsabilite a. Donk jounen jodi a ou pèdi kredibilite w paske w t ap bay manti, paske mèt radyo a ebyen li kanalize nou. Nou se yon ekip bann ti restavèk sousou. Keske sa ve di? M ap travay nan yon radyo ebyen m respekte lè nòm. Pdg radyo ap di m pou m bay manti pou li, m konnen ke mwen menm sa m ap di yo se sou laverite m chita, m pa nan bay manti pou li. Paske, kòm ou konprann, kou nèg, yon seri de moun, ki te mare yon kochon anba pye mango a, oke, lè l mare kochon, yo t ap kritike Jovnèl paske Jovnèl te mare kochon anba pye mango a, lè mango a tonbe nou lonmen nan twalèt kochon an, kounye a kochon an vin pa anba pye mango a, ou menm ou monte sou pye mango w ap manje mango a, pandan w ap manje mango w ap twalèt anba pye, w ap ret sou pye w ap twalèt anba a, sa vle di twalèt la ap tonbe nan bouch pèp la. Mwen menm lè m te di la m te di l nan enterè pèp la. M pa t di l nan enterè pou m te enekse yon medya, pou m te enekse yon pati, yon patwon yon medya. Avan tou, m se yon moun k al legliz, m gen dwa rete yon jou m pran konsyans. M gen dwa pran konsyans de bagay ke m te fè. Men sa k te fèt nan Kayimi ap toujou ret nan Kayimi. M pa gen pyès sekrè ke m pral met deyò, m pa gen grenn bagay ke m pral devwale. Si m pa t yon nèg ki te konn lapriyè, si m pa t yon nèg ki te kwè nan Bondye, Apre m, Bondye lavi a ki gen tout pouvwa a, apre tout sen yo, tout zanj nan syèl yo k ap pwoteje m, m kwè mistik t ap gen tan touye m. M kwè machin t ap gen tan t ap gen tan monte sou mwen nan lari a. Paske ann Ayiti, lè lè nèg vle tiye w, yo pa kouri tiye w rapid non. Lè yo fin eseye pa fòs mistik, yo itilize divès fason pou yo tiye w. Men gras a Dye de 25 a jodi a, a premye fevriye m toujou la, nèg yo. Bon, medam, matmwazèl e mesye, Ou kapab tande. Kilè nap jwenn yon temwanyaj pozitif? Fò moun nan di ou, malgre lè van se mare, anpil konba te fèt. Jodi a m pa regrèt. Men rezilta. Men, nan peyi Dayiti se toujou, m ka pran konsyans. M te kraze, m te kraze jounen jodi a l vin pi mal. Frè se sè byeneme pou di Marco pa ta ban nou repons sou dosye sa a, ann tande ansanm. M tande yon jounalis k ap di yo te konn fè l bay manti lè l wè 3 lè l wè 100 moun li di li gen yon foul imans bon m tande yon jounalis ki di sa men monchè fò m di w sa ou pa serye ditou ou pa serye ditou donk bon menm lè w di Se direktè medya ki te konn mande w pou di bon monchè ou pa moun, ou pa serye paske mwen menm pa gen okenn direktè medya ki ka fè m di sa paske mwen respekte tèt mwen e pa gen direktè k ap fè m sa tou paske tout direktè respekte m tou paske mwen m respekte tout moun m respekte direktè radyo m nan m respekte tèt mwen. E kòm direktè a dwa respekte tèt li, gen bagay li pa t ap janm di m di. Paske direktè a pa ta ka di m si m wè 50 moun pou m di gen 10000 moun. Men kounye a, si ou di yo fin di w di sa, ou di l. E misye kite mikwo. E ou di l. Epi kounye a ou di w ap mande w ap mande peyi a padon, w ap mande pèp la padon, yo te konn fè w bay manti, yo te konn fè w. Donk sa vle di ke medya sa yo èske yo egziste ankò? Yo pa egziste ankò. Ou wa bay la ras vre. Yo konn di ou di ou di kounya la ou vin mande padon pase e yo k te konn di ou di wap di jounalis fèt atansyon paske ou te vle oh oh. Bann jounalist konn ap fè sa yo eske ou tande yo ankò sa yo pa jounalist ankò paske lè w jounalist fò w reziyen w menm lè sa wap di a li pa antre nan liy on pakèt moun men fòk ou di laverite fòk ou di laverite Phtk fè 10 ans sou pouvwa a epi phtk ap kraze peyi a pou kòl li dim wi m di monchè ou pa vre e pa vre m di bon mwen menm m pa phtk men peyi a kraze pandan 10 ans phtk gouvènman phtk a e pa phtk pou kòl ki kraze peyi a m di misye bon pandan 10 ans phtk fizyon te sou pouvwa m te wè mèt beny. Mèt Bente minis fizyon te fou pouvwa pandan dizan phtk. Scoop, Ariel Henry te minis pou inite. Sa vle di inite te fou pouvwa phtk. Ou di misye bon Youri Latortue se nan palè a Martelly fè 3 zan sa vle di aa te nan pouvwa a. Lambert te la. Epi m bay misyon pil wi. M di misye gade, won sa Sencyr, Roody Heriveaux, Mario Dupuy, e lavalas yo ye wi. Hervé Saintilus, nèg legliz ki te minis spò a, kman l rele ankò? Hoo m pa sonje misye non. Misye konn vin la wi. Li te nan legliz katolik. Jimmy Albert. Hein? Jimmy Albert. Jimmy Albert, l'ancien chef de cabinet. Anben, chèf kabinè, misye te minis. Evans Paul te premye minis. Edon Joseph minis. E pa kid yo ye? Scoop. Jout te premye minis sou Jovenel. M konnen jout e moun verite l ye. Nèg ki pa gen ide a. Wi wi nèg ki pa gen ide a. Jout e moun verite wi. Lapen. Lapen te premye minis se konsa? Li te minis. Nèg ki pati politik la e nan lapen wi. La pere la pè liye wi. Seye yo te premye minis wi. Nan ki pati li ye. Renmen Haiti wi. Dera. Bon dera. Te minis dera simon kieser wi. Epa miss li te ye sesi sela. Bon moise jean chal yo dil te tou gen minis. E nou wè e nou wè vre sou minis. Eric jean baptiste e te zanmi jovenel. Te gon minis yo te di li te apiye. Ui! Si byen ke bon la yo pat vle wè l, lè l tap pale bay amnisti a, lè sa yo pat vle wè misye. Yo te konn di misye e moun Jovenel. Bon kounye a, on nèg annik rete nan figi m epi w di m monchè, phtk kraze peyi a pandan 10 ans. Se konplike. Nou kraze peyi a pandan 10 ans. Nou kraze peyi a. Nesmy Maniga te minis phtk wi. Tout paspò di kote ou gen wi. Yo di ou gen moun nan tout pouvwa wi. Apre sa yo di e tèl gwoup moun ki kraze peyi a. Men sa m di lòt jwa lè yon nèg pa dakò. M di pandan 30 dènye ane w la se yon sèl gwoup nèg ki dirije peyi a. Se menm moun yo. Yo ap gen tout pouvwa. Apre sa yo nèk di men phtk. Ki an phtk a? Nèg la pa dakò. Phtk kraze peyi a? Non e nou k kraze peyi a. Nou tout nèt. E pou nou te kite l dirije pou kò l? Kite l met moun pa l pou l dirije pou kò l. Kounye a, lè nou fè konsta jodi a, tout moun t ap dakò avè nou, se yo k kraze peyi a. Fiston te bay yon minis fanm tou. Men Fiston te bay yon minis fanm e ki te minis kisa? Wi, epi yo gen tan rale kò yo rapid. Wi. Men, minis enteryè an kite l se te pou Moyiz Janchal. Kounye an mentnan, èske se vre èske se pa vre, Moyiz Janchal di se pa vre. Moyiz di non wi. Non, l toujou di non. Men m sèl sa m konstate. André Michel di l pa ka di sa devan. Moyiz toujou di non. Non men m sèl sa m konstate nan dènye bagay yo, m wè gen plizyè kòb, plizyè chèk ki t al nan Nò. Nan zòn li an se la ou wè plizyè chèk sòti an. Gen zanmi tou. Sen Michel pa benefisye anyen. E sou Facebook m t al gade e di m m pap di n kiyès ki pat nan pouvwa. Humm antouka pèp ayisyen ou kapab konprann gon seri de moun tanzantan vini prezante ekskiz yo oh se entèl ki te fè m fè tèl bagay toujou konsa. Lòt la l se dirijan nan peyi a, li di w m pa t ka travay, entèl t ap bloke m. Pandan l ap di w entèl t ap bloke l la, se aprè wi. Men lè l te nan pouvwa l te rete l ap souse, l ap tete. Donk jan Marco di l la, dizan phtk kraze peyi men nou tout te nan gouvènman, nou tout te gen ministè, li menm pou kò l pa kraze l. Li te nan tèt anlè. Nou tout t ap souse tou. Nou tout t ap brase, nou tout t ap milyonè, milyadè. Epi jounen jodi a se sèl li k kraze. Se menm jan lon moun kanpe l di m, wi Mateli kraze lajan Petro Karibe. Wi Mateli gagote nan lajan men gon pakèt lòt moun ki la k ap mande kot lajan Petro Karibe a, yo menm tou yo te patisipe nan gagote l. Antouka pèp ayisyen, nou kapab konprann, peyi a tounen w sal, tout moun se debake. Salopri derizwa pou tout sa n te achte Primati plen salopri Salopri derizwa pou tout sa n te achte Medam madmwazèl se mesye ebyen byenvini nan ayiti peyi spesyal he Coucou Mackenson comment tu vas bon m wè gon sitwayen ansanm avèk ou la m wè bouch li file sanble misye pale anglè. Very well. Kounye a la menm. Mwen di yon gwo talè a. Ki yon di what do you want. Ki yon di angle a what do you. Why do you want. Sa a vle di menm. Ki kote. Ki kote ou rete. Ki kote. Why do you want. Sa a vle di. Ki kote ou rete. Ki. Mwen pa chanje. Mwen pa chanje. A la traka papa. Papa doyouwont ki kote ou rete nan a rezon. A rezon nou plase an 160 onzyèm pozisyon nan peyi ki pi kowonpi yo. A rezon pèp ayisyen. A rezon. Jan kem te anonse ou ebyen fouco gen yon nouvo mizik lap mete deyò. 7 frères et sœurs bien aimé pral gen koze. Mwen diw mèsi paske ou tap swiv avèk atansyon mèsi pou fidelitew ak pasyans ou mwen prale map kitew nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab protejew baw lavi ak la sante bonjou bonswa tout moun non pa mwen se fouco e nap kwaze nan lòt video orevwar a la prochèn bizou bizou one love.